Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bagay la te vreman rèd yè e jiska prezanm ta kapab di sityasyon an. Li konplike o nivo de zòn sa nou pral site la. Fò n di ke Lapolis Nasyonal Dayiti li reyalize yon entèvansyon miskle lendi nan mitan jounen an nan izin sab ansyen depite Cholzer Chancy nan Pernye. Nan kad operasyon sila oubyen entèvansyon sila omwen 4 bandi jwenn lanmò yo. Plizyè zam a fe sezi. Se sa yo fè konnen. Lapolis li menm fè entèvansyon sila nan izin antreprenè lan, Cholzer Chancy, pou kapab refoule yon gwoup bandi ki te vin la vin mande lajan. Lajan ki evalye a 50 mil dola ameriken. Sè bandi la. Anpil moun konnen e anpil moun idantifye yo se 2 nèg ki yo menm nan zòn nan e 2 nèg ki soti lwen tou ki gen akwolit yo nan zòn nan. Yo site non des proches de Vitelhomme et des hommes de 400 mawozo. Sa vle di, nwè dènye man m t ap fè yon emisyon pou m di nou ke taks mesye sa yo ap reklame, Se li menm ki premye, eh, m ta kapab di bagay ki pèmèt ke yo rantre kòb. Apa kidnaping wi. Men, depi lè a tou m ta kapab di gen yon sitiyasyon ki difisil ki tabli lotbò a. Anpil bal chante. E grenn bagay pou met nan tèt ou se ke izin sab sa a pa gen lòt bagay pou l oblije fè se fèmen pou l oblije fè. Paske lè w ap gade byen konfigirasyon zòn nan, kòman bandi pran zòn nan, lapolis p ap kapab stab a tou moman pou kapab garanti sekirite moun ki nan espas la, donk moun k ap travay nan espas la. Nèg yo mande 50 mil dolar ameriken, 50 mil dolar ameriken an li twòp se vre men ekoute il faut faire un choix paske jan peyi ap fonksyone la se pa ke m di li bon se paske li pa bon ki fè mwen oblije fè analiz sa pou m konprann e di ke Nou pral rive nan yon moman, si bagay la kontinye konsa, tout antrepriz pral paktize avèk les bandits armés. M pa konn sa m di a si se manti non. Men franchman mwen menm se konsa m wè l. Tout enstitisyon pral paktize avèk bandi ame. Eske nou konprann sa m di nou an? Nou sonje te gen yon epòk, lè peyi a t ap plede lòk, te gen dechoukay, Lè sa sou wout ayewopò, gen yon seri de endistri, sitou mezon machin, yo pa t kapab manyen yo. Sa k fè yo pa t kapab manyen yo, paske te genyen de zòm zame ki yo menm te la vennkatrè si vennkat. Se pa sekirite non, men se de nèg ame ki yo menm nan zòn ki toupre a, Epi sèzòm la yo paktize avèk mèt enstitisyon sa yo, yo rete la. Si izin sab la nèg yo pa vle l fonksyone ankò oke, yo te kapab antre nan lojik sila. Men pou mwen, de panse ke li pi saj pou nèg yo te pran yon lòt desizyon. Paske si ou bezwen toujou fonksyone nan zòn nan, m pa kwè se konfwontasyon an ki tap meyè solisyon. Paske mezanmi gon bagay pou nou konprann nou ka pa dakò avèm peyi a fini se bandi ki okipe peyi an tout kote se bandi ki okipe peyi a nan peyi serye enstitisyon an pap kapab paktize avèk bandi men An Ayiti, pa gen chwa yo oblije fè l. Depi yè a, fò n di ke gen yon sitiyasyon twoub nan zòn sa yo. Nèg lanmò san jou yo di y ap mete anba a fe e a san. Anpil moun mèt tann replik la. Genyen yon foto yo voye ban mwen, epi zanmi an di m konsa misye se yon chofè moto. Pandan l ap pase li pran bal. Genyen 3 moun ki mouri nan zòn tè sale. Donk misye se youn ladan yo. Gang tè sale, 400 mawozo epi vitelòm ebyen nèg sa yo, yo pral mete pye yo atè. Humm eske nou konprann? Donk anpil bal tap chante nan lè sa a nan zòn nou site la yo. Bon brèf se konsa sitiyasyon an ye. Men fòm di nou ke lè lapolis pote boure l fè yon operasyon. ka petèt fè yon viktwa men lapolis pa prete 24 è sur 24 eske izin nan ap oblije fèmen pòt li eske li pral pran sekirite 24 è sur 24 pou kapab toujou afronte a nèg yo donk sou antre nan kad afrontman biznis lan sa ap gen enpak sou li donk li pap kapab fonksyone kòman wap fè sòti avèk kamyon sab pou ale pote bay kliyan kòman kliyan ap fè vin pran sab se tout kestyon sa yo poun poze poun di ke De tout manyè, sa k pase a, biznis sa a, li oblije ap antre nan lojik fèmen pòt li. Brèf, gen yon sitiyasyon ki pase yè, moun Montay Nwa yo bloke. E si yo bloke, se paske yo gen rezon yo, paske gen yon ti jèn la yo kidnape o nivo de Montay Nwa, e bagay la sanble difisil paske son ti jèn li menm k ap travay yon kote, kote ke li pa touche plis ke 15 mil goud. Alò nan moman nap pale la m pa konn si yo gentan lage li, men si yo poko lage li ebyen moun Montagne Noire ap kontinye mobilize. Wè janm di nou yon sitiyasyon tansyon ki renye yè lendi o nivo de Montagne Noire kote abitan nan lokalite sila erije barikad pou kapab denonse anlèvman. Yon rezidan nan zòn nan, jounen dimanch lan, anviwon 5 moun kidnape nan mwens pase yon semèn dapre pwotestatè yo ki lanse yon mesaj bay otorite konsène yo ki mande yo pou kapab asime responsabilite yo. Bon pandan map pale a, non an vin nan tèt mwen, jèn sa a se yon sèten de Ricardo. Misye, janm di nou lap travay, li pa touche plis ke 15 mil goud. Li gen yon ti mennaj, pandan lal depoze mennaj la, epi nèg yo Sitwayen ou avèk laprès, fè yon ti dekri pou nou sitiyasyon sa k ap pase a. Bon, nou menm, nou menm fizikman, pèp Montay Nwa, nou pa konn ni nan manifestasyon, ni fè dezòd nan lari, ni kont opozisyon, ni kont. pouvwa. Donk nou vin rive nan yon nivo la a kote timoun pa ka al lekòl, granmoun pa ka fonksyone, moun pa ka al travay, kidnaping ap fèt. Pandan semèn sa a, yo kidnape kipòt 5 moun nan Montay Nwa. Yèswa, yo kidnape yon lòt konfrè nou nan Montay Nwa. Donk, m pa konnen ki sa, ki sa otorite yo ka fè pou nou. Paske nou di nou pa kapab ankò. Se sa k fè nou menm pèp Montay Nwa nou leve kanpe la jodi a. Nou di ase. Paske nou pa kapab ankò. Paske fòk pitit nou al lekòl. Fòk nou fonksyone. Lè yo kidnape frè nou yo avèk sè nou yo, nou menm se pòv nou ye, nou pa gen kòb, nou pa gen lajan, nou pa gen anyen nan men nou. Se sak fè jounen jodi a la a nou eseye bloke la a, nou fè ti leve kanpe sa a pou otorite yo konnen kisa yo ka fè pou nou. Donk jounen jodi a mouvman an la a se pou nou di non a kidnapin. Non a kidnapin. Zewo a kidnapin. Non yo poko di anyen pou li. pèn kidnaping. Egal mobilizasyon sa a se pou jiska kilè la? Bon, n ap mobilize jiskaske pou n jwenn yon solisyon. Pou jwenn piti a? Paske fò yo ba nou piti a, fò yo livre nou paske nou bay yo lajan.